Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou pral fè anpil ti pale wi la anpil ti pale kesyon gaz la dosye 400 mawozo dosye imigrasyon kap depòte Ayisyen, m ta kapab di de manyè arbitrè an Repiblik Dominikèn, epi tou n ap refèmen avèk yon mach ki te fèt jounen 12 novanm 2021 an, kote ke anpil moun te pran lari pou kapab mande liberasyon sèten prizonye politik, patikilyèman Abelson Gros Nèg. C'est parti pour votre émission. Eh bien, Fon dit que hier soir, Bagala était vraiment compliqué au niveau de quoi des bouquets. Parce que la police t'a frappé. Monsieur Boyo t'a frappé avec euh, Monsieur 400 Ozo Alors, il y a pile d'informations qui a circulé. Mais écoutez, Kant se sur les réseaux sociaux donk se enfòmasyon moun kapab pran avèk anpil pensèt. Des enfòmasyon ki fon kwà ke ebyen mesye 400 mawozo yo ta kapab genyen anpil blese pami yo. Yo menm ta di ke lanmò san jou ebyen li menm li sanse touche. Ben ekoute se pa enfòmasyon nou kapab konfime pou kò li la puiske nou menm nou ap chache gen detay pa rapò ak afwontman sa ki te genyen hier soir au niveau de zòn kwadèboukè. Men ekoute m ta kapab di. Pou bal ki tap chante nan zòn nan, ebyen maten an la a, anpil moun ki abite nan zòn sa yo, patikilyèman nan zòn Micho, ebyen m ta kapab di moun sa yo leve soud paske te gen anpil detonasyon nan zòn Kwadèboukè a. On va anchene avèk yn otro petit video kote ke wap gade pou wè kòman yap depòte ayisyen yo ben sèl sam kapab di nou byenvni che vou dan lanfè. Kriz gaz nan peyi Dayiti, je 9 debloke men ekoute gaz la poko kapab ateri. Kisak pase o juste? Ekoute yè, lansyen senatè du nò, lansyen kandida ala prezidans Moïse Jean Charles li krache kèk verite sou radyo tele ginen ann tande e gade alafwa. Sou antèn Radyo Tele Ginen, sa m pral di la a pa angaje ni jounalis yo ni radyo a ni pdg a. Ou wè peyi an bloke? Hum! Sa k bloke peyi an? Ban m ba nou sa k bloke peyi an. Ou konnen bagay gaz lan te gon konfli, sektè ekonomik lan te pèdi yon ti kras nan pwofi yo te fè. Yo te pèdi mwatye nan pwofi yo konn fè. Kounye a, yo di fò Leta ba yo ti kras yo te pèdi an, plis fò yo double l pou yo. Men pwoblèm nan wi pèp ayisyen. Tout sa wè k ap fèt la a, e pa kesyon moun ki gen zam sèlman non. Ou wè, yo ouvè koulwa pou y al pran gaz lan. Lè yo rive, machin yo rive, mesye ki kontwole gaz yo di yo pap bay gaz la. Alos ke moun konnen se selman koze bandi, koze moun ki gen zam, e pa sa selman non! Sak fè nou pa gen gaz, e pou peyi a konnen sa. Bon, ann pran egzanp, Kisak bare moun jeremi moun okay hein eske gen moun ak zam apre kafou non eske gen moun ak zam apre nò non ebyen ou wè gon pwoblèm se pa sèlman kesyon zam non se mèt gaz yo ki bloke peyi an paske yo di fòw ba yo mwatye kòb yo te konn pedi an plis fòw monte gaz lan Ankò, fè w ba w mwatye ou fè w double sa ou te konn pèdi nan gaz lan. Men pwoblèm nan wi. Sèlman sa wi. E sa k fè tout bagay wè la a wi. M pa vle denonse pou m bay non, m pa renmen fè sa. Men pwochèn emisyon m gade avèk non, Radyo Tele Ginen m ap bay non. Ebyen, m te vin la a, m kwè li enpòtan m vin Pòtoprens pou m te ede peyi an, pou m ede pèp ayisyen an e m fè tout sa m konnen an pasan Fon Petwokaribe. Jodi an, m ap di nou tou, gon travay m ap fè nan tout mond lan, m ap lave vizaj peyi an, pase nou te grenadye tout kote nou te pase, yo fè nou tounen va ni pye jodi an, sa fè nou kòm moun, se yon bagay ki ta dwe menm rive bèt, ebyen mwen menm, m ap eseye lave vizaj peyi an pa rapò demach m ap fè yo, M koumanse pale avèk anpil peyi nan kontinan azyatik lan, m pale avèk anpil peyi nan kontinan ameriken an, sitou onivo amerik latin, amerik di sid yo. M ap pale avèk ameriken yo tou, fò m di nou sa, fò m ban nou verite an. E m ap pale avèk e anpil lòt peyi e pi gwo moso an, se nan mitan oubyen se nan se nan kòmansman mwa desanm nan, m pral nan kontinan afriken lan, m pral wè plizyè peyi, plizyè dirijan, m pral retabli relasyon Ayiti Avèk plizyè peyi nan kontinan afriken an, nou se, nou menm, se yon zèl nan kontinan afriken an, se yon zèl ki tonbe nan Amerik, e nou rekonèt Afrik se orijin nou, se rasin nou, nou pral tounen vè Lafrik. Anpil moun te panse peyi afriken yo se peyi ki pòv, non, yo pa pòv pèp ayisyen, okontrè, se peyi ki ekstrèmeman rich, ebyen, nou pral retabli kontak nou avèk yo, Se pa yon kontak diplomatik ke nou pral fè pou n di rapid non, m pral ranje koze m, menm jan nou ranje koze peyi Dayiti avèk anpil peyi, e nou pral tou ranje koze nou avèk kontinan Afriken an. Se demach sa yo n ap fè, epi tou, se pa lè eleksyon fini, m al nan eleksyon nou pase, nou pral di kisa nou pral fè non, nou gentan ap chèche lajan mete la, nou gentan ap chèche teknoloji mete la, nou gentan ap chèche tout sipò mete la, otomatikman Peyi an rive yon kote, nou gen sa pou n di, n ap fè tout sa nou konnen pou n retire peyi an nan sa li la a. Enben, n a va konprann kounye a, n a va konprann ke je nèf an kèlke sòt se te petèt yon vìgil nan kesyon blokaj gaz la. Je nèf debloke, je nèf fè kèk egzijans, men ekoute, gaz la poko kapab ateri. Ou wè lepwoblèm Moyiz Janchal la di? Moïse Jean Charles la eksplike o e fò, donk pèp ayisyen an nou konprann byen. Jounen jodi a la m vrèman regrèt, mwen doubleman atriste, atriste ou konn poukisa? Pou asasina Jovenel Moïse. Kote Jovenel Moïse ye a, m panse ke l ap regrèt. Jovenel, ou t ap mennen yon batay, men. Batay ou al te manke fon paske franchman gen de batay lè wap mennen li fòw te met kanson nan tay ou gen de nèg fòk ou te atake yo amò paske humm peyi sa pou dirijel zanmim fòk ou gen yon men de fer ou te sèlman rete nan lojik denonse men ou pat janm konprann ke nan denonse an yo tap rive sou ou. Kant on è prezidan de la repiblik, dè fwa li mande pou on ti jan kalm, men dè fwa li mande pou on ti jan sadik tou paske peyi sa a li pa mande pou nèg ki pasifik dirije l paske nèg yo twòp nan peyi an, oligak yo mechan anpil e jounen jodi a franchman pèp ayisyen. pap janm bliye Jovenel Moïse paske gen 2 dosye Jovenel Moïse te manyen, menm lè l te mal manyen yo, men jounen jodi a tout moun wè konsekans lan, kesyon kouran an, kesyon gaz la, m regrèt enfiniman ke se konsa prezidan li menm li tonbe e se konsa tou li te chwazi mennen batay la paske li pat vle antre nan yon seri de lojik, men lè w ap mennen yon batay konsa fòk ou aksepte antre nan lojik sa yo. Brèf, nou pral pèmèt ou gade la a kòman sa te ye yè nan yon mach ki te sòti nan zòn Kafoufèy pou kapab rive devan ministè jistis ak sekirite piblik kote ke de pwòch de prizonye politik patikilyèman Abelson Gwo Nèg, e fò n di ke Abelson genyen anviwon yon dizèn pitit, il n'a pas chome ce type. Epi nan mach sila a genyen yon bèl fi, m ta kapab di yon bèl ti fi wi la a. Li gen yon pitit pou Abelson e l mande libere Abelson gwo nèg sinon li menm l ap touye tèt li. An nou tande e gade alafwa. Se a pèsonn bwè nèg pat penitansye jounen jodi lekòl pitit mwen tap peye e jodi jounen jodi map mande liberasyon pou Abèsonn gwo nèg paske se gras a li menm ki fè lètije tap fè latriye anlè a epòk lètije tap fè masak anlè kafoufèy se gras avèk Abèsonn gwo nèg ki fè nou ka ret anlè a jounen jodi nap mande liberasyon. Jodi a la nou menm depi sou 7 mwa yo arete Andèsonn gwo nèg ki nan prizon. Li poko janm kapab jwenn jistis li kounya la nou bezwen y aretel san manda y aretel san anyen kounya la yo bezwen yon man yo bezwen yon papye pou yo te kapab pou yo jwenn pou yo kapab jijel yo se sou prezidan jo jovenel ki mouri a se li k lagel nan prizon san san papye san anyen se sa fè jou jounen jodi a pèp kafou fèy leve kanpe nou mande liberasyon pou tout e prizonye politik yo. Ye e laprès, pale, ekri, televize. Nou menm anndan òganizasyon Fòs Dèlma, nou prezan jodi a la pou nou vin pote solidarite nou avèk ansanm prizonye politik yo, egzanp Avelson Gronèg, Maxime e Koutwa, Anèl Belizè, Kilik, anpil lòt nèg yo, Jwanèl, Jòb, Babas, tout lòt nèg ki nan prizon yo, ki nan prizon la, Tibekan. Nou mande liberasyon yo prese prese e nou mande Doktè Ariel Henry pou l pase lòd avèk minis jistis la Pou l pase lòd avèk moun ki konsène nan sistèm jidisyè la pou l libere yo, si se pa sa nou menm nou pral pran yon lòt faz pase nou pa nan kesyon sa e liberasyon nou mande pou tout prizonye politik yo nou menm nan ansanm òganizasyon mèsi anpil laprès. Wi nou nan lari a la yon ènyèm fwa kote ke nou santi nou fristre nou revòlte pou lèske nou gade nou wè jiska prezan pou nèg yo kenbe yon nèg onèt tankou Abètson Gwo Nèg nan prizon nou revòlte paske nou wè prizonye politik yo t ap goumen Pou kondisyon de vi popilasyon an chanje, se yo yo met nan prizon pandan ke bandi ap fè moun lalwa. Jounen jodi a, pèp Kafoufèy, moun Dèlma e lavil nèg Channmas nou pran lari ankò, ankò yn fwa pou nou mande liberasyon tout prizonye politik yo, patikilyèman Abèlson Gwenèg. Mèsi anpil. M ap mande liberasyon Abèlson prese prese. Aprè plizyè mach nou fè pou liberasyon l, nou pa janm jwenn liberasyon l, ki lòt etap nou poko pran antan n franchi? Nou pa fè lòt etap ankò non paske se mèt Anèl Remi ki sou dosye a. Mèt Anèl Remi chak lè m rele l li di nou tann. Chak lè m rele l li di nou tann. Se sa k fè jodi a la nou met pye nou atè la pou n al mande mesye Ariel pou ki rezon li kenbe Abelson Gonèg nan prizon toujou. Kòman w ap viv sitiyasyon sa depi arestasyon Abelson Gonèg? Li pa fè m byen menm. Ou wè m pa met pye m atè a e sou moto m ye. M pa ka mache. M santi souf mwen wo paske m pa santi m byen menm. Inosan! Kotel ye a? Nap di anmwey! Anmwey! Libere Abensoun! Paske Abensoun pat vòlè! Abensoun pat gang! Li tap travay pou byennèt peyi l! Nou pran l! Nou fèmen l nan vèni dosye! Nou kite l ap soufri! Pitit li ap soufri! Madanm li ap soufri! Eksetera! Map di, Leta! Otorite jidisyè yo! Pran konsyans! Nou santi nou pa kapab ankò! Nou pa kapab ankò! Libere Amerson Connect! Si nou pa libere l, pèp Kafou fè y ap vire sa! Libere l pou nou tanpri! Libere l! Paske Amerson pa t vòlè, li pa t gang! Nou mechan! M santi m pa kapab ankò! Leta, pran responsablite nou! Pran konsyans! Amerson se pou byennèt peyi l t ap travay, ti kat sa l ta e pou li l t ap goumen! Nou jwenn ti kat la! Bat bat chans li non mezanmi nou jwenn ti kat la bat chans poul vin jwenn fanmil bat chans poul vin jwenn madanm li a pitit li paske nou santi nou pa kapab ankò tout prizonye politik yo libere yo paske yo gen madanm yo gen pitit yo gen lekòl pou yal peye genyen pitit yo pa al lekòl akoz papa yo nan prizon Mesye pran konsyans. Pran konsyans mesye! Abelson pat yon vòlè, li pat yon kriminèl. Donk mwen se madanm Abelson, mwen gen yon pitit ansanm avèk Abelson. M santi m pa kapab ankò, m santi m ap soufri. M manke absans Abelson manke m. M santi m pa kapab ankò mesye. Si nou pa libere Abelson, m ap fè yon fen a vi m. Emisyon nou yo pèmèt ou tire anpil leson. Emisyon nou yo pèmèt ou fè yon maksimòm de kòmantè. Emisyon nou yo pèmèt ke ou konprann reyalite peyi a pi byen.